Strateji kap mete bal toupatou, jwèt la cho, lapolis resi rantre nan baz Vitelom. Sepandan anyen poko tonbe nan kan 2 bandi yo, pou kwè li la se lapolis ki gen rezon, yo etabli baz yo anlè a nan tèt mòn nan, pandan Vitelom ap chèche repliye epi konsève ekip li, wè nan ki moman yo ka fè viktim. Theriel Thelus ap pote esplikasyon gwo aksidan anwo a, e Vitelom ta sanble pap bay vag, men lapolis deside tou fòk yo kraze sa, Kèlkeswa jan sa ye, ou konekte sou FRTV 83, rezo enfòmasyon an. Nouvèl la gentan gaye, Vitelòm sanble pran kou e fòk lapolis fè tout mwayen pou wè nan ki mwayen yo kab fini ak koze ekip gang sa. Medam mesye, Theriel Thelus alaparèy, zen nan peyi a. Ou ka sèlman poze kestyon? Kote Vitelòm ale? Mwayen sa yo misye gen, kote l jwenn li? Kounya fòk lapolis gade tou nan dwòn nan, kote l sòti? Paske gon koneksyon ant Ayiti e la Repiblik Dominikèn tou prè an la. Pa bliye lè yo asasine Nònò ki se t on sòlda enpòtan pou Vitelòm. Yo tiye misye ak plis pase 400 mil dola se zam ya pral peye sou frontyè la ke nèg lanmò san jou yo okouran e yo asasine misye yo pran lajan an. Stanley Charles m gen dwòn e m gen dwòn mwen la monchè dwòn mwen la èske w konprann sa m di w sa vle di ke ou ka kestyone kote misye jwenn bagay sa yo. Operasyon yo pa dwe kanpe. Pou kèlkeswa rezon, operasyon yo pa gen dwa kanpe. Se kontinye atake vagabon. Zafè m tande nèg se toro gwonde, la lapolis antre nan fyèf nèg yo. Sa pwouve ke lapolis pa pè nèg yo. Men kounye a men kisa t bay kòm rezilta. Pandan lapolis la ap mennen operasyon nan fyèf Vitelòm anba, ebyen lòt sòlda ti kabi yo anlè, se sa m t ap di polis yo pa tande m. E se la m dekouraje a. Ou konn poukisa m di dekouraje? Pa dekouraje nan sans pou m bay vag. Men m santi ke travay mwen an anven. Paske nou pa ka ap mennen operasyon. polisye sa yo anba pandan ke gon ekip lòt bandi ki yo menm ki anlè ki kontinye ap frape. Gen omwen 4 moun ki tonbe anba bal. Pandan polisye sa yo ap mennen operasyon anba, nèg ak zam ap opere anlè. nèg yo tiye moun fò jak, yo desann sou metivye, nèg yo pete bal nan tout zòn kay franswa nan gwo jan doko nèg yo pete bal sou fèmye pandan polisye yo la nèg yo nèg yo gentan nèg yo te kache yo kouri pye atè zam nan men yap defile sou fèmye e sou wout yo yap tire se pa ti koze piti kap pase la. Se pa ti koze piti, sa vle di ke gon reyalite ke pou nou konprann. Ou wè 2 polisye sa yo, se bal kap pase devan yo la a wi. Sa di lè nèg yo rive la a, se nan twou lanmò yo rive wi. E yo pa pè, yo afwonte Vitelòm. Mwen menm, mwen bezwen ke lapolis gen plis mwayen, gen plis posibilite pou kontinye atake vagabon yo. Paske polisye pa ka fè ap fè bak pou bandi. Pandan nèg sa yo la, m pral montre w kòman menm polis la frajil. Pandan nèg sa yo ap mennen operasyon an la, nèg yo ap frape anba, èske n konnen gwoup nèg Vitelòm yo, nèg yo, nèg yo, yo pran yon kamyon gaz, tou prè pak kanasik lan jodi an wi gade yon koze mesye pandan nèg sa yo ap pete bal a nèg yo la epi gon gwoup nèg ki sot sou lari a tòsèl kal pran yon kamyon wi yon kamyon gaz wi oh oh ebyen sak pase alòske e sak fèm di w m dekouraje. Koman pou polisye sa ap mennen operasyon anba pou nan lari Dorsel la wi pa gen pa gen omwen yon patwouy de siveyans. Kot BLTS ye? Tou nan bab BLTS. Lojikman fòn ta mennen ankèt sou baz sa an BLTS. Fòn ta mennen yon ankèt sou BLTS. Pandan polisye sa yo ap pete bal anba wi. Kareman wi, nèg yo vin la yo detounen yon ka, yo pran yon kamyon la a sou Tòsèl la wi, yo pran yon kamyon la a gran jounen an wi, talè a wi, aprè maten an la pandan polisye yo la wi, nèg yo travèse, nèg yo pe, yon ekip nèg Fò Jak yo pete bal moun mouri wi. Kisa n konprann? Paske polisye yo pa tande. Paske si polisye yo te tande mwen, yo te sipoze jisteman, jan m di a, pou n mennen operasyon pou l bay rezilta, pandan ekip sa, ti ekip sa anba la l ap frape, CBQ gen mwayen pou l frape, boukle zòn Kota, Rue Falaise, Rue Toussaint Louverture, Rue Saint Jean, boukle zòn nan ale nèt sou La Tremblay. Epi gon ekip kap pwogrese sou 3 rigòl, sou Dumay, sou Basen Jeneral. Paralèlman, pandan nèg yo, yo ap kouri kite Dumay, epi gon, yo pral kwaze a yon ekip anlè sou Pènye, kap desann vin jwenn yo. Si n pa ka fè sa, mesye, n pap janm bay rezilta. Tande wi, pandan nèg sa yo, yo bare anba, Lè bandi yo pral panse ke yo ap kouri pote boure, epi yo al kwaze yon ekip bab pou bab sou anlè Gwojan, Metivye, Kay Franswa. Gon ekip k ap pare tann Vitelòm nan Mòn Chacha. Gon ekip ki nan zòn Double Harvest, ki al bay nèt sou Galèt Wòch Blanch. Gon ekip la, sa di omwen, nou pa bezwen twòp detay pou sa non, nou bezwen 10 blende, 10 blende sèlman wi. 10 blende selman wi. Ti Magalie pou kont li konn ap bay rezilta kwadèboukè wi. Sèl ti Magalie wi. 10 blende n pa bezwen 50 kom si 5 blende kanpe yon sèl kote non non. E pi e pa nèg ki lach. Nou ka bay rezilta. Bon m pral montre n sa k pase. Vitelom nan telman pwisan m pral montre n yon imaj la sosyete. Gade avèm, moun ki sou youtube, facebook. E jodi a vendredi m pral ba nou pale bonè. Poum montre nan ki nivo vitelòm pwisan e se sat fè misye panse ke anyen pa ka rivel. Polisye yo rive la a, yo ap atake. Gade plèn tè kap gaspiye. Se pa ti plèn tè non m pral montre nou yon bagay. Ou wè la a, nèg yo fou yon gwo twou nan dlo sa la a. E pa ti twou non. Nèg yo fou yon gwo twou. paske machin konn travèse l e sa t fò e misye te di w bèt mwen gen bèt gade bèt gade bèt nan zòn nan la vitelòm te di nèg yo pa met pye yo atè ti mesye sa yo met pye yo atè nèg yo met pye yo atè vitelòm pa pwente kò li l pa parèt e zòn sa yo se zòn ke vitelòm domine sou yo paske pou rive nan zòn travèse rivyè la ki pa fasil. Hein Pais ou wè nèg sa kap mache la se bal kap pase devan yo la konsa M pa kite san yo sòti Ou wè nèg ki kouri a se tèlman katouch ap vide devan misye De nèg ou wè t pral parèt sou kote a se bal kap pase devan pye nèg yo konsa Humm Yo di bagay piti non A di polisye yo yo riske tou wi paske fòk yo bay rezilta Yo pa ka ap kouri pou bandi Tout espas sa yo Se nan raje sa yo, nan pousyè sa yo, ke nèg vitelòm yo domine lotbò a. Nèg yo fè sa yo vle. Ann di ke nou te gen leta, nou te gen dirijan k t ap panse pou nou. Tout espas sa yo, se espas ke leta a te ka òganize l, pou l itilize l, pou l fè bèl bagay ladan l. Men nou pa gen moun ki gen dimansyon sa a. Nou pa gen moun ki gen dimansyon sa a. Moun kòmsi kap panse peyi, kap reflechi sou peyi. Nou pa gen moun ki gen kalite sa a ditou. Map gade rivyè la, nou pral wè imaj sa yo talè. Map gade jan rivyè la byen trankil. Kisa l te, kisa te ka itil? Kade, m pral poze imaj sa yo pou nou. Pa egzanp. Nèg yo fouye on pakèt twou nan rivyè la pou anpeche polisye yo travèse. Nan rivyè la wi. Nèg yo fouye on pakèt twou nan dlo a menm pou anpeche polisye yo travèse ak fasilite. E sa k fè m te di polisye yo, men yo pa tande m tou. Paske pou nou atake Vitelòm, ou wè tout sa a, pa t gen tout twou sa yo nan rivyè la la non. Se nèg yo ki fouye l. Ou wè la se yon basyen dlo nèg yo fouye l fon. Pou si lapolis al tante travèse l, paske machin konn travèse l. Menm si w wè l konsa, machin konn travèse l. Nèg yo, ou wè sa, imaj w ap gade la menm sou ekran an. Nèg yo fouye byen fon pou si machin polis oubyen si blende a ta al tante pase ladan l, epi l ap tou plonje nan twou a avèk polisye yo. Bandi yo p ap jwe yo menm. Se nou menm kap jwe avè yo, men yo menm yap panse pou nou. Yap panse pou nou. Gade yon ekip plèn tè kap gaspiye. Ou imajine ke si Repiblik Dominikèn gen espas sa yo ki sal te ka pwodwi ladanl? Ou imajine ke kay vwazen an sil gen kalite espas sa yo ki kalite bagay kel te ka fè ladanl kay vwazen an? Poukisa n pa ka fè sa tou? Paske nou pa gen menm moun ki gen menm vizyon an. Nou pa gen menm moun ki gen menm vizyon yo k ap dirije nou. La a ti mesye yo pye yo atè. Sa e sa k fè m te di w ke Vitelòm ap fè yon travay, yon presyon psikolojik. Gwo presyon misye ap fè pou entimide moun. Lè l di nèg yo e nan cha sèlman n rete, met pye n atè, men byensi yo met pye yo atè. ou menm wal kache ou pete bal epi ou kouri al kache paske lè yon nèg ap batay se kanpe goumen li ye tonton pa egzanp la m pa fin renmen imaj sa m pral eksplike n poukisa m te di polisye yo sa deja ann imajine ke gwo bilding sa t sot pase la bon m wè si m ta fè yon ti tounèl kote ke m wè lapolis ap kraze l mesye bon m di nou menni la m pa tap kraze kay sa. M pa bezwen konn mèt li. Ke l te pou Vitelòm, ke l te pou kòman misye rele Akoun, ke l te pou Layite, m p ap kraze kay sa a. Pa etonan mèt kay sa a gen dwa ap gade live lan la a. Paske m di n deja bandi yo pa gen kay. Se kay moun yo vòlò. E san dan vye kay sa yo yo pran moun yo al sere lè yo kidnape. Sa vle di se leta n ye. Se pou leta aranjel poul rekipere kay sa yo. Paske sak siman pa vann bon mache. Mwen menm sim polisye oubyen sim nan m son nan wo plase nan polis nan map di polisye yo pa kraze kay sa yo. Okontrè ou wè espas sa pwofite espas sa leta santral bay mwayen men se menm nèg yo. Leta sat la pap janm bay anyen paske se menm fanmi vitelòm men si te gen leta serye espas sa tou pran li fon sou komisarya ladan l si kay sa l pa gen mèt si son kay abandone oubyen si e kay nan yon nèg yo tou pran l fon sou komisarya ladan l paske pa genyen nan zòn nan paske pa genyen nan zòn nan. Sa vle di ke kay sa mwen menm m pap kraze l. Gade pou wè son gwo kay li yon bèl kay li ye m pap kraze kay sa yo. Lapolis rive nan fyèv vitelòm. Men kounye la a. Pase lè lapolis ka rive nan zòn je de je beton li rive nan zòn estrela. Tankou tout kout bal ki tap tire maten an nan zòn la fewone se lapolis li te ye se pa bandi. Donk gidon lapolis fas bandi se pa bandi sèlman. Men lè lapolis ap mennen operasyon m pa bay enfòmasyon sou sa. M pa bay enfòmasyon sou sa. Mwen se rezilta m ap chèche. Si bandi ap tire m ap di moun yo fè pridans. Mwen m konnen se lapolis k ap mennen operasyon, mwen pa bay enfòmasyon sou sa. Paske anpil jounalis tou, yo kraze travay lapolis. Nou pa pè youn. Se afwonte n ap afwonte. Jodi a se yon peyi n ap fè. Nou di ankò, batay n ap mennen jodi a, nou di militan ki kite. Premyè dam André Michel achte nou pou mil goud lap egrèt pase premyè dam nan l di w se avoka pèp li te ye jodia l nan menm kabann avèk Ariel Henry lap fè ti masilen a Ariel Henry li nan pisin chak wikenn pou l nan pla men Ariel Henry kòm yon granmoun pou wè kap sou dven André Michel kap pote André Michel nan pisin sa gade jodia pou wè yon granmoun ka gen 22 zan tankou Milan Hyppolite Maniga. Tonbe nan nan madi tou. Kounya la yo pranl pou lal fè krèy. Ki krèy granmoun sa ka fè? Kisa n panse HTC ka regle? HCT ka regle? Se krèy lap ogmante. Jodia gen yon seri de moun ki fè twòp krèy pou Ariel Henry, li bezwen yon granmoun tankou Milanda Maniga pou l fini l. Wap wè la apati kote l antre tèt li la li pap ka soti. Pase depi l gentan fè yon sèl krèy ase yap lage videyo l, li pap ka soti kote l ye a. Lap ret mouri kote li ye a la. Paskel gentan fè divès ti krè avèk Ariel. Videyo l gentan nan men yo. Milan Ipolit Maniga pap ka soti tèt li kote w wè l ye la. Depi kotel fin enstale nan aprè midi li nan pisin li nan krèy. Yon granmoun 82 zan ki paka menm kenbe kòl. Jodi a se yon peyi nap fè mesye. Ann sove peyi a. Ann mande chak grenn ayisyen. Li nesesè poun met tèt nou ansanm. Ou pa wè sa ameriken fè nou. Aprèl fin mete madam larin pou fè kidnapin pou li. Pou asasinen nou. Jodi a li vin a yon pwogram. Vwayaje. Anvan w mande jenès la pran lari se Biden li pral jwenn. Viv Biden. Men yo pa wè se richès peyi a y ap kontinye piye. E jodi a m di pèp ayisyen an pa gen anyen k ap fè m kite sòl la la. Se liberasyon ou lanmò. Libète ou lanmò. Se nan sa m ap batay. Fòk peyi a chanje. Nou menm jenès la ki nan metye jounalis yon jou Fòk nou fyè de tèt nou, de travay nou t ap fè a. Peyi Dayiti gon soulajman, gon chanjman total ki fèt ladan l. Jodi a n p ap kite peyi a pou n al vann, pou n al retire daypè nan mouda granmoun. Santan, desan ki pral nan de syèk Ozetazini. Jodi a se peyi n pou n konstwi. Richès peyi a se la l ye. Jenès de 18 a 35 an, yon sèl bagay ki nan tèt yo, an n al jwenn Biden. Se la a sovè a ye. Men yo pa wè tetennad Biden ap fè yo fè a. Jodi a se yon peyi n ap fè. Ann met tèt nou ansanm pou n chanje sa youn fwa pou tous. Lè n ap gade pou n wè John Colon Mervin ki kanpe dèyè yon mikwo o Kanada k ap sal imaj Martine Moise. John Colon Mervin, pa bliye 13 novanm 2012 kote w t ap fè laplanch nan pisin Peguivil nan plan men Michel Martelly. Pa bliye son kay Martelly te di w l ap achte pou ou. Li pa achte l. Lè w te vin nan pisin Peguivil 13 Novanm 2012, jounen jodi a, se menm Mateli ou fè 4, 5 an wap sal li sou rezo sosyo paskel pat achte kay pou ou, jodi a li bay lajan a mezon nèv. Lè yo te estrade 4 enkilpe de asasina de Jovenel Moïse, mèt mezon nèv la al reklame 1.5 milyon dola ameriken nan men Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Michel Joseph Mateli pou l ka defann kolonbyen. pou Reginald Boulos, pou Dimitri Vob, pou Michel Martelly. Anben menm mèt Antoine Maisonneuve sa, l al rekipere 500 mil dola pou l peye John Colon Mervin pou l sal imaj Martine Moise. Pa bliye John Colon Mervin, menm si Martine Moise, kòm ou di se mennaj James Solage li ye, menm si Martine Moise ta pran gason l pa ta pran w. Pase l pa bezwen pou l matwòk Martelly, se madanm Martelly w ye. Jodi a, m ap ret tann repons ou, nou menm pou n fè ka kontak nou ansanm. Paske mwen menm mwen ka bay nan ki adrès, m ka bay men ki kay, kote John Colin Mervin, 13 novanm 2012, t ap fè laplanch nan men Michel Joseph Martelly. Garry Pierre Paul Charles ka sèvi temwen paske l te nan pisin nan tou, li t ap pran ti tap tou. Jodi a, s on peyi n ap fè mesye! Nou pa ka kite masi madi sa yo depi yo fin jwenn lajan yo pa pè ni de ni twa se sal imaj moun ki gen vizyon pou peyi ya jodi ya nou pa pè pèsòn nou menm batay nap fè ya se delibere peyi n depi se asasen John Colland Merven anpil ekout jodi ya pou lajan Reginald Boulos ap fè John Colland Merven ap sal imaj Martine Moise ap sal imaj moun ki gen vizyon pou peyi. Men m pa kwè John Colonel Merven te ka kenbe Martine Moïse an otaj li pa matlòt tou Jovenel pa konn nan masi Jovenel Moïse s on vye peyizan nèg an deyò nèg bannann nan poukisa se madanm nou ap atake poukisa se w ap kontinye krache sou kadav li jodi a n pa pè pèsòn e n ap mande tout medya anliy ki Canada pou yo trè pridan ak John Colonel Merven yon vòlè yon asasen. Ki fè pòz li al pran dra li pran metye jounalis la poul kouvri l kòm dra poul kite gang kal kache kanada jodi a se tou tè bandi John Colin Mervin ye e mwen map ret tann repons li poum atakel jan kel poum atakel la e poum poum lage video l poum poum moute kotel te ye nan pisin nan tout bagay pase jodi a se yon peyi nap fè.